Ou wè komisè Miskaden, Jean Ernst Miskaden komisè Miragwàn nan, se sèl komisè a lè aktyèl, si gouvènman Ariel Henry a ta deside di yo revoke l, ebyen ap gen gwo mouvman leve kanpe k ap fèt nan tout peyi a. Paske se sèl rezèv nou genyen la a, komisè Jean Ernst Muscadin. Muscadin se sèl komisè ki di byen wo sa nèg yo deside di byen ba. E se sèl komisè ki di. Bal 500 sòlda avèk 500 galil avèk 2 bakolodè nan 2 zè de tan lap kraze vilaj de Dye plat. Kisa Ariel Henry di sou sa? Nada! Jiskaske se Izo Grebon, li di, Komisè Muscadin si se nanm ou pa genyen, fè yo voye w nan Vilaj de Dye m met nanm m sou ou. Bon, èske reyalite pwovens lan, reyalite Miragwàn nan, èske se li k Pòtoprens? E pa menm bagay non komisè. Bon, kòm ou di sa, ou fè prèv deja, nou kapab di, bon, e n ap kanpe nan kan pa w la, e nenpòt jan l ta ye, nan kan pa w la nou t ap toujou kanpe. Ou menm ou fè yon bagay ke tout peyi a te dwe fè. Ou menm ou pa janm vle kite yon gwoup gang kanpe. Depi yonn ka parèt ou detwi l. Se sa. Se sa pou yo te fè Pòtoprens. Men lè yo kite tout zòn m kapab di ki nan anviwònman oubyen ki nan zòn metwopolitèn nan. Ebyen kisa yo fè yo kite yo tout abite pa de gang hum se kounya ou tande yap kouri gade kòman yo ka met lapè men se evite pou nou te evite rive la mesye se depi nan anse pou nou kraze poul la ou pral tande komisè Muscadin ki gen kontwòl chèf gang. Gran ravin nan ti lapli. Li gen kontwòl lakay misye, li gen kontwòl fanmi misye. Tèt chaje. Te bliye salye nou wi. Bonjou si se nan maten, bonswa si se nan apremidi. Men, nenpòt kote ou ye, li si maten pou ou pran bonjou, apremidi pou ou pran bonswa. Nou kontan gen ou kòm fidèl telespektatè nou. Toujou abòne, kòmante, pataje, layike. Mande yon fanmi, yon zanmi fè menm bagay avè ou. Se sèl mwayen ou kapab ankouraje travay n ap fè a. Lè a rive Pou nou tande komisè Muscadin k ap pale, k ap bay detay sou ti lapli. Jan m souvan di l, yon bourik ki chaje tankou legba pa gen tan pou kanpe nan wout, djakout nou plen tankou lapoloy. An nou tande komisè Muscadin, antouka, k ap bay detay. N ap tounen talè pou yon lòt emisyon. Hakuna Matata. Kisa nèg yo ka fè avèk lajan sa nan geto kote yo ye a? Non, nèg yo voye achte kay lòt kote. Nèg yo voye achte kay nan lòt jiridiksyon. Majorite nèg yo gen lòt kay fè nan rediksyon wi menm lèm e a di koze de fonde nèg m ka di w ti lapli gen de kay wi. Ah wi? Wi sa m di la m fini m kanpe dèyè l wi m te fè yon bèl kay nan bawon m wè wè l avan yè swa m te pase devan kay la lè m te pral nan operasyon m te fè a donk sof ke manman misye anndan m kapab di petèt manman misye gen relasyon inosan menm si se kòb menm si se kòb kidnapin nan ki ba manman an manje ki ba manman an bwè bon pou kèlke rezon e donk sof ke manman manman misye anndan asanm avèk yon sè l. Nou ka deklare l d'utilité publique. Se byen nèg yo genyen, nou ka deklare l. Pa gen byen nèg yo genyen nan vil Dusèpòv nan m pa ka poze sele sou li non. Arete moun ki ladan l lan yo, fou moun ki deyò l la yo ladan l, fou yo nan prizon epi bann deklare byen sa a deyò wi. M gen pouvwa pou sa, m ka fè l wi. M ap tann, m pa pè non, se sa m di w la. Kisa nèg yo ka fè avèk lajan sa a nan geto kote yo ye a? Non, nèg yo voye achte kay lòt kote. Nèg yo voye achte kay nan lòt jiridiksyon. Majorite nèg yo gen lòt kay fè nan rediksyon wi menm lèm e a di koze de fonde nèg m ka di w ti lapli gen de kay Ah wi? Wi sa m di la m fini m kanpe dèyè l wi misye fè yon bèl kay nan bawon m wè wè l avan yè swa m te pase devan kay la lè m te pral nan operasyon m te fè a donk sof ke manman misye anndan m kapab di petèt manman misye relasyon inosan menm si se kòb menm si se kòb kidnapin nan ki ba manman an manje ki ba manman an bwè bon pou kèlkeswa rezon e donk sof ke manman misye anndan asanm avèk yon sè l. Nou ka deklare ditilite piblik. Se byen nèg yo genyen, nou ka deklare l. Pa gen byen nèg yo genyen nan rejisyon pa l menm pa ka poze sele sou li non. Arete moun ki ladan l la, fou moun ki deyò l la yo ladan l, foure yo nan prizon epi konprann deklare byen sa a deyò l. Nou gen pouvwa pou sa, nou ka fè l wi. M ap tann, m pa pè non, se sa m di w la. Kisa nèg yo ka fè avèk lajan sa a nan geto kote yo ye a? Non, nèg yo voye achte kay lòt kote. Nèg yo voye achte kay nan lòt jiridiksyon. Majorite nèg yo gen nan kay fè nan rediksyon wi menm lèm e du kote de fon de nèg m ka di w ti lapli gen de kay ah wi wi sa m di la m fini m kanpe dèyè l wi misye fè yon bèl kay nan bawon m konprann w avan yè swa m te pase devan kay la lèm te pral nan yon terasyon m te fè a donk sof ke manman misye anndan m kapab di petèt manman misye gen relasyon inosan menm si se kòb menm si se kòb kidnapin nan ki ba manman an manje ki ba manman an bwè bon pou kèlke rezon e donk sof ke manman misye anndan asanm avèk yon sèl Nou ka deklare l d'utilité publique. Se byen nèg yo genyen, nou ka deklare l. Pa gen byen nèg yo genyen nan rejistre pa nou men m pa ka poze CD sou li non. Arete moun ki ladan l lan yo, fou moun ki deyò l lan yo ladan l, fou yo nan prizon epi bann deklare byen sa deyò wi. M gen pouvwa pou sa, m ka fè l wi. M ap tann, m pa pè non, se sa m di w la.